Li bay frè m nan yon bal nan kè, li fizye l Bogi. Yo kat kouche m, Bogi krache nan devan m tout bagay. Yo vyole w tou? Wi, yo kat. Paske Bogi te anvi Maray. Men kounye a, kisa n ap mande? A, m ap mande jistis. Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti ikonpri nan entènasyonal la mezanmi semèn sa. Sa yo nou prale san tranzisyon nap antre direkteman dan lè detay. Kòm toujou la fami yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous apresye le paske detay yo anpil wi la. Senatè Gracia Delva pral pran kòd Senatè Gracia Delva pral pran kòd Pami tout moun ke non yo site ki tap kole bouda avèk bandi nan peyi dayiti ki tap finanse bandi pou destabilize peyi dayiti ebyen non Gracia Delva li menm li sou lis la pa bliye yes Aya se youn nan patnè Michel Martelly janm te dil nan emisyon antecedent yo yap rache depi se dan devan Michel Martelly ebyen yo di la nèg ki gen nan nonl lan senatè Gracia Delva ebyen yo pral marel tankou krab yap mare senatè Gracia Delva. nan jou k ap vini la yo tankou krab paske non l site pami moun ki t ap pwoteje bandi, pami moun ki finanse bandi e bagay yo tèlman grav nan ka Senatè Gracia Delva a, Gracia Delva te menm konn loje bandi lakay li anlè vivi Michel. Kiyès Senatè Gracia Delva te konn pwoteje? Ki rapò Senatè Gracia Delva te genyen avèk bandi pami yo pi gwo bandi ki te genyen nan Vilaj de Dye? ki se Anel Joseph. Selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, selon enfòmasyon tou ke mwen menm mwen jwenn lè m mete pye m atè nan tout baz, nan tout geto, ebyen ta fè kwè a chak fwa lapolis fon vare sou Anel Joseph anba a, se Gracia Delva ki desann nan machin ofisyèl ki vin pran Anel Joseph. Anel Joseph te konn ap vire nan machin ofisyèl, se machin Senatè Gracia Delva menm ki te konn nan men Anel Joseph. Anèl Jozèf te tou pwisan, li te genyen anpil gwo nèg ki t ap pwoteje l, pami yo le senatè Gracia Delva. E selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè Gracia Delva genyen lyen familyal avèk Anèl Jozèf. Medam mesye rete la pa deplase, plis enfòmasyon nan nouvèl la, se pou konnya a la sou Rezo Enfòmasyon an. Nan Sidès peyi an, kote Lapolis Nasyonal Dayiti arete yon sitwayen ki pote non. Moril, jedi, sitwayen sa a se pwopriyetè yon magazen nan Jakmèl. Lapolis fè konnen yo arete misye, se paske fèm ni bout li pa janm vle peye lwaye a, ebyen yo oblije arete misye yon manyè pou wè nan ki mezi li kapab rive peye lwaye a. N ap ret nan kesyon lapolis kote ke lapolis nasyonal fè yon bòn aksyon maten an nan nivo Dèlma 83 kote ke otorite polisyè yo al pantan sou 2 bandi k ap fouye yon famasi nan Dèlma 83 a. Sa w tande a, polis yo, polisye yo ouvri kout bal sou 2 bandi sa yo, sa ki lakoz tou lè 2 bandi sa yo fè vwèl pou peyi san chapo. Diran operasyon sa, lapolis rive rekipere yon pistolè 9 milimèt ki gen kòm seri. 83 022 lapolis rive rekipere plizyè lòt materyèl nan men bandi yo. Nan sans sa, otorite polisyè yo anonse ke seri operasyon yo ap kontinye atravè rejyon metwopolitèn nan yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive frennen vag ensekirite yo sou bout tè Papa Desalin nan. Apre ke lapè a fin fèt nan Gran Ravin, nan Bisantnè, nan Fontamara, ebyen ti mesye izo yo, yo kontinye ap opere nan Matisan an, kote byen bonè maten an, si yè nèg yo te pran 3 kamyon machandiz, ebyen byen bonè maten an, nèg. 5 kamyon machandiz. E youn nan bagay ke anpil moun gen dout de lapè sa ki fèt la, si gen lapè ki fèt, fodrè ke ansanm de jeneral yo te kapab repètorye sòlda yo, fè sòlda yo antre nan baz, ebyen jiskaprezan, Okenn sòlda pa janm antre nan baz, tout sòlda yo toujou avèk manch long yo atè a nan Gran Ravin, atè a nan Matisan. Ki kote Gracia Delva jwenn tout lajan sa yo? Selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè o kondisyonèl, tout lajan nou konnen Gracia Delva fè yo, li fè yo nan dwòg, li fè yo nan kidnapin atravè Anel Joseph. Genyen yon Porsche Cayenne Gracia Delva genyen, gen plizyè lòt machin Gracia Delva genyen, ki kote li jwenn ak machin sa yo? Selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè se gras avèk Anel Joseph ke yo patisipe nan anpil bagay louch nan peyi Dayiti. Non Gracia Delva nan tèt lis pami moun yo pral mete anba kòd e selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè Gracia Delva se youn nan nèg ki te konn kolabore avèk Prezidan Michel Martelly Se la rezon pou lakel Gracia Delva sou menm lis avek Michel Martelly, Roro, Nelson avek tout resif la ebyen neg sa yo yo pral pran bon jan kod nan jou kap vini la. Enfomasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè lè Sourit te bay Anel Joseph bal, Anel Joseph te pran bal nan pye ebyen gen gwo koze ki te pale. Yo te antre nan yon lopital la nan yon klinik yo kidnape doktè. Bagay pou al bay Anel Joseph swen e yo te di si yo pa bay Anel Joseph swen pou sove lavi Anel Joseph yap touye doktè yo e pami moun m tande k tap fè presyon Gracia Delva te ladann e lè doktè yo te rive nan klinik yo yo te fè tout sak posib pou yo wè kòman yo te kapab sove Anel Joseph malerezman doktè yo pat alawotè kidonk yo te oblije transfere Anel Joseph nan yon lòt lopital E lè yo t ap deplase avèk Anèl Jozèf, Anèl Jozèf devan nan machin senatè Gracia Delva epi senatè Ève Foukan dèyè, y ap kondui Anèl Jozèf pou ale lopital. Antouka mwen menm, dosye bandi, dosye gang, ebyen genyen 2 bawon wi mezanmi la a nan kad emisyon sila a ki se senatè Gracia Delva ki pral anba kòd trè byento la nan jou k ap vini la a avèk le senatè Ève Foukan ke tout moun konnen, Michèl Jozèf Mateli. Ronelson resif la tout moun sa yo pral anba kòd antouka la fami an nou tande kòman Gilbert Bailly li menm li tap depoze nan kad yon ti bat bouch mwen te gen ansanm avèl pandan nou tap pale epi m wè sa te nesesè poum te rekòd li m te mandel otorizasyon mwen rekòd li antouka ann tande kòman sa te ye nan dosye Anel Joseph et Gracia Delva. Wap byen pale la eske ou banm otorizasyon pou m anrejistre sa wap di yo paske wap byen pale la. Ok pa gen problem. Men bòdye sa yo se pou ka poze m kesyon. Ok ok. Paske wap byen pale la. Nan ligne ou prale a la, se paske m wè kote ou prale a wap byen mache. Se sak fèm di w sa. Bon, mesye Bailly pou dosye senatè Gracia Delva. Dosye senatè Gracia Delva se yon dosye ke mwen menm m tyen a kè de li. Paske mwen menm enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ke m mete o kondisyonèl. avèk Anèl Jozèf. Yo te fè m tande yon konvèsasyon lè yo t arete Anèl Jozèf premye fwa nan prizon, kote ke Gracia t ap pale avèk papa Anèl Jozèf pou wè kòman yo pral lage Anèl Jozèf nan prizon an. Fò m doute w ke gon dam ki te o Chili ki te fè m pale. Li te fanm a nè Jozèf li te ye. Epi, li te ban mwen tout konvèsasyon papa a nè Jozèf avèk Gracia Delva sou afè liberasyon, oke, a nè Jozèf nan prizon. Donk, Gracia fè tout sa l konnen. Pou lage Daniel Joseph nan prizon. Ou di men senp, lè yo te kidnape doktè yo nan klinik prive yo, e nan machin Gracia Delva doktè sa yo te kondwi machan Desalin. Ok. Yon gwo dosye wi la. Doktè nan klinik Kanapevè, yo vini nan klinik la, yo rantre. Epi yo di doktè yo Byen swadizan ke Anel Joseph te pran yon bal nan janm, ou sonje bagay sa? Wi, wi, m sonje bagay sa. Donk, ke yo kidnape yon doktè fanm, ou kwè se yon ti doktè Laroche, yo dak, e ou byen doktè Charlie, e youn ladan yo. Epi yo te di ak yon lòt doktè, m kwè yo te pran 3 doktè. Epi lèfini doktè yo te panike, yo te menase yo, yo di ke fò yo sove lavi Anel Joseph, si yo pa fèl yap pase yo alenfinitif, donk imajine w doktè a ok, yo panike epi yo rive sou dosye a yo di mwen ke lopital Anel Joseph la. Yo gen tout kalite ekipman de chirurji posib e imajinab. Yo gen tout kalite medikaman. Lè yo vini, yo te gen blouz, yo te gen gan, yo te gen mas, yo te gen dis, yo gen dat, skanè. Brèf, se lè nou di ke dosye a depase kapasite doktè yo. Gen de jèn doktè, yo pa t gen ekspètiz la pou yo te fè operasyon an e se lè sa ke fyèv efougan nan machin Jovelin an vin chèche avèk Arnel. Jovelin, lè w pale de Jovelin, se pitit pitit Prezidan Jovenel? Pitit pitit Jovenel la. Oke. Paske lè Jovelin te sove pa Sendomeng. ki desann lopital Bòn Fè nan Okay, kote gen machin Ève Foukan devan, machin Gracia Delvin dèyè. Gracia Delva, Elit Antrepriz. Bèl, vrè, e li mens. Sa vle di ke misye pa nan rans, li pa negosye e Anel Joseph wi. E lè byen an, Anel konnen ke li pral mouri, pa konnen si son dyare vèbal li vin pran, misye kòmanse pale. E nou menm, nou te di, Travelson gwo nèg ansanm avèk Frè Eliezer, yo pwal kraze prizon an, piga nou sove mesye, rete anndan selil nou, pou nou pa pase kòm pèt de boupi, paske li etè klè ke lè yo kase prizon an, se touye yo vin touye Arnel Joseph, paske misye te kòmanse pale twòp, li te fè menas ke nèg yo te aji vit e gen yon pakèt konvèsasyon ki te vin disponib pou sa. E li te di mwen menm nan yon emisyon ke tout bandi yo konnen ke destine yo se menm jan ke pa Anel Joseph. Y ap arete yo, y ap fè yo tonbe, y ap touye yo. Donk, e se sa. Depi nèg la pale. Rasta delva vin santil menase ok e se konsa ke misye se konsa misye fè asasine Arnel Joseph nan sove nan prizon an. Alò fòm di w ke pati sove a fèt nan 2 etap. Nan premye etap la, li pran yon moto m kwè l te ye. Nan dezyèm etap la, lè l monte nan machin nan, nèg yo fè misye wè ke li pral pafètman epi yo pafètman mòm tou. Ou konprann? Ok, ok. Bon se konsa e la tout nèg yo ke se swa izo, babekyou, lanmò san jou kèlkeswa nèg sa yo, yo konnen ke yo konsi yo gen menm desten avèk anèl jozèf. Manal alim. E se deja destine, desten an. On est là, la ligne de vie des chefs de guerre son deja destine e yo konnen egzakteman ki lè ligne de vie a pral koupe. Donk, Madan Lalin. Yo te fikse manda li a jiska fen desanm, donk pou mwen menm, il est très probable ke gon eradikasyon dè bandi ki ka fèt avan depa Madan Landi. Paske se li ki gen bouton an, se li ki gen remote control la, e se li ki konnen, se li ki bay nèg yo lajan, se li ki bay nèg yo zam ak minisyon. Pou ke le syndrome de Stockholm swa byen respekte. Ok lorsque le bourreau devient libérateur alors ki moun ki bouro a se madan lalim eske ou konprann mwen epa epa anel joseph se pa ti lapli se pa kris se pa se pa nèg sa yo non ki bouro a le bouro se la personne ki a plase la commande et la commande a ete plase par madame lalim. Paske moun yo vle ke gon eklatman fèt. Si eklatman fèt, peyi a pral an boulvès, epi yo pral debake. Men yo pral debake pou vin regle pwoblèm peyi. Yo pral debake pou al vòlè sousòl, pou al vòlè iridyòm, pou al vòlè lò, pou al vòlè iranyòm, pou al vòlè bagay sa yo. Donk. Ou klè, le bouwo se le Yankee ok ki ap fòmante tout jan de konplo e de la avèk lasistans de la CIA ebyen ou ka di ou asire ke plan yo a makab la mache ok yo pa bezwen nou yo pa bezwen nou nan fè nou pral pète pwofi ok. E se pou sa ke si nan zòn ou gen lò, gen petwòl, gen bagay sa yo, kite zòn nan, pa rete. Nan kad prezantasyon bilan sa, pòtpawòl polis nasyonal la dabò mete aksan sou kantite moun ki mouri nan aksidan sikilasyon sòti septanm pou rive novanm 2022 an. Nou anrejistre o nivo aksidan sikilasyon 23 moun ki malerezman mouri lò de aksidan sikilasyon e nan lwès se 15 an tou e genyen 45 blese e o nivo de la sikilasyon aksidan de la sikilasyon pou lwès senpleman li genyen 34. Gen pou pi piti tou yon dizèn bandi ki pèdi lavi yo nan boukante kout zam ak lapolis Selon Gary Derosier. Genyen anviwon yon dizèn de bandi ki stope lò de echanj de tir avèk lapolis. Genyen plizyè minisyon ki arive konfiske. Genyen anviwon yon dizèn de zam ki sezi. Genyen 7 dosye dwòg ki trete o nivo de BLTS ki se yon antite o nivo de la dcpj. Genyen 27 kilo 276. E gram de marijuana ki sezi, genyen 1 kilo pwen 2 gram de kokayin ki sezi, genyen 375 minisyon ki sezi. Pòt pawòl Polis Nasyonal Dayiti a anonse gen dispozisyon Wo Kòmandman an pran pou akonpanye popilasyon an pandan fèt fen dane an. Mezi sa yo konsène tchèkpwent, prezans lapolis sou tout teritwa nasyonal la. Dispozisyon sa a li pratikman l ap aplike nan zòn nan zòn 16 17 yo pou ke li fini le 3 janvye jan nou di an se nan tout depatman an e nan tout peyi an notamman sitou nan zòn yo kote ke ap gen prezans nou p ap minimize tou e sa ki kapab vin genyen tou an tèm densidan, e nou konnen ke malgre sitiyasyon an, genyen dè operasyon ki toujou ap kontinye o nivo de zòn yo, sitou o nivo Kwadèboukè. Anfen, Garry Desrosiers fè konnen gen yon ankèt ki louvri sou zak sasinay ansyen direktè Akademi Polis Nasyonal la, Rigaud Arrington. Dcpj, e pou le moman li ouvri ankèt, e o moman opòten, dèke gen evolisyon, n ap mete popilasyon an okouran. Men malgre sitiyasyon sa a, sa p ap dekouraje travay pnh la e ki jisteman sitiyasyon sa a ke n ap viv lan, m konnen ke moun yo, yo vrèman depase pa sa e pnh la tande dabò kri popilasyon an. Sitiyasyon an difisil, se vre, men lapolis p ap bese lèbra, selon Gary Desrosiers. Mwen se Yves Manuel, depi Pòtoprens. pou voa Kreyol. Enfòmasyon ki domine aktyalite a apre ke Bob Rae ki se anbasadè oprè Nasyonzini peyi Kanada te fin antre an Ayiti depi yè la, ebyen jodi an Bob Rae chita pale avèk Ariel Henry nan nivo laprimati. Fòk nou di w Bob Rae te akonpanye avèk direktris jeneral Amerik Santral ak Karayib la ki se Sylvie Pedan diskisyon yo te pòte sou kòman gouvènman an ka batay pou retabli sekirite nan peyi an, kòman gouvènman an ka batay pou pèmèt gen bon jan eleksyon ki rive òganize nan mwa k ap vini yo. Nan sans sa a, anbasadè Kanada an Ayiti an, Bob Rae, anonse ke diskisyon yo te sòti trè klèman kote gen garanti bò tou lè de peyi yo pou wè nan ki mezi yo kapab rive mete Ayiti sou pye de stal. Pandan ke Bob Rae nan peyi an, Moïse Jean Charles li menm, li twouve l nan Milo, li di klèman ke vizit anbasadè Kanada an Ayiti pa pral pote anyen pou nou nan solis nan kriz peyi an ap fè fas dènye tan sa yo. Nan sans sa a, Moïse Jean Charles ki t ap patisipe nan fèt Notre Dame Milo, li fè konnen apati 9 desanm k ap vini la, Seri mobilizasyon yo ap relanse nan dezyèm vil peyi an ki se Okap Ayisyen nan sousi pou wè nan ki mezi yo kapab kontinye mande depa Ariel Henry nan tèt leta a. Enspeksyon jidisyè nan nivo ministè lajistis anonse ak tout moun ki pote plent kont jij, kont grefye, kont uisye, kont komisè gouvènman, kont sibtiti komisè gouvènman ki nan sistèm jidisyè la. k ap fè bagay mal ke ministè jistis pral pran mezi pou l kapab pran an kont ansanm de plent sa yo ke yo depoze pou moun sa yo kote ke gen yon selil ki pral analize plent sa yo nan sousi pou wè kisa plent sa yo gen pou wè avèk moun ke yo repwoche yo a e aprè ankèt selil sa ap fin fè sou plent lan nenpòt bagay kapab rive selon sa minis jistis lan fè n konnen. Nan minit n ap pale la a, tyè Sena a, ki gen ladan l 10 grenn senatè, li rete 32 jou pou yo pase kòm senatè nan peyi a. Sa vle di, nan 32 jou ankò, p ap gen yon grenn senatè nan chanm Sena a. Fas ak sitiyasyon sa a, genyen aktyèl senatè Lwès la, nou vle pale de Patrice Dumont, ki fè yon rekòmandasyon avèk otorite yo nan Sena a, kote ke Patrice Dumont di klèman, dezyèm lendi janvye 2023 pa prete o grenn moun nan Sena a. Kididonk, Sena s on enstitisyon, fò l kapab rete, fò l kapab dirije e fò l kapab administre. Fas ak sitiyasyon sa yo, dwe gen yon komisyon ki mete sou pye ki pou jere Sena a apre ke senatè yo fin ale dezyèm lendi janvye 2023. Nan sans sa a, Cassius Dumont fè konnen komisyon sila a li pral gen kòm misyon pou kapab ranmase machin ki nan men 10 senatè sa yo kote ke machin yo dwe antre nan sena a y ap fonksyone. Komisyon sa a li pral kapab genyen kòm misyon pou omwen pran tout materyèl ke chanm sena a te bay senatè yo. Apre sa pou fè yon evalyasyon pou w kapab wè nan ki mezi yo ka repètorye ansanm de materyèl ki antre. Patrice Dumont kontinye pou l di menm komisyon sa a li dwe fè tou kòm travay pou l peye ansanm de dèt ke sena dwe avèk moun ke li potko akonpli avan dezyèm lendi